Pa Kevin nan pi bon wi. M sezi m di oh si m konnen m te fè Kevin fè zye a pou mwen pito epi m ta ba ou l m pran pòz e mwen k te fè l. Prank. M di oh jan zye sa bon sa se ce que j'aurais pu faire. Kevin tu viens avec nous? Fòw vini Kevin pou ka kenbe kamera mwen pou m ka montre Anthony andedan an. Je peux m je laisser mon sac à main dans la voiture oui ça va? Se pa yon pwoblèm? Se pa yon pwoblèm, sou sa. Non, ok. Ou gen kle a mi amor? Ki moun ki gen kle a? Kot Franco? Cheri apa ou pa janm fè penti a pou mwen ou pa fè anyen pou mwen Kilè wap fèl chak jou dim wi Wap vini ok. Kèk yo antre anndan kap vòlè yo so yo pa vle nou antre ou pa jwenn fann so. Anben ese relel non cheri sil te ka vini. Sil te ka vini. What's up boo. Excuse moi amour.